Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon ou sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod bandi yo kontinye ap antre nan sen mèt senkant leta sinon yap antre nan sen mèt senkant enstitisyon leta yo izo nan vilaj de dye ebyen fòn di ke mesye yo la yo pran kontwòl pakè a e chèf pakè a mande sekou tèt chaje mezanmi si nèg yo pran pakè a. Yo pral rive sou palman an wi. Mph avan palman an yo ka pase pran primati tou e se sa ki ta nan tèt nèg yo pou kouwè l ye la men avan palman an m panse ke y ap fè yon ti bite sou kote nèg lame yo poste men tande byen jounen jodi a la nèg izo yo yo anvayi pakè a yo pote anpil dosye ale ti sa ki rete yo fò n di ke Ebyen komisè gouvènman Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant mande direktè departemantal lwès pnh lan akonpanyeman sou zeskòt polisyè avèk omwen 2 blende yon mannyè pou kapab rann yo sou plas pou wè kòman ki kantite dega ki fèt swit ak atak ki fèt 10 jen pase an epi tou rive rekipere Dosye yo ki enpòtan anpil. Palè jistis Pòtoprens etan kontwole par dè bandi, wè li nan nesesite pou kapab transfere sèten sèvis nan tribinal de pè seksyon sid lan e fò n di sou lis sila a genyen sèvis legalizasyon acte de plainte. Men nan kisa peyi a tonbe jounen jodi a. M panse ke nou ka konprann men nan kisa. Ayiti tonbe jounen jodi a. Mwen menm, m te toujou di sa byen lontan nan emisyon yo, sa fè prèske ennan, kote ke m te toujou ap mande pou ke si Leta pa kapab asime responsabilite l, si Leta pa kapab fè bandi yo respekte senbòl Leta, ebyen ke nèg yo mache yo pran Palè Nasyonal. E se sa ki kontinye ap fèt la. Se pa konsèy n ap bay bandi. Nou menm nou pa nan bandi. Men, sa k ap pase la a, m ta kapab di se yon revòlt pou popilasyon ayisyèn nan. Sa k ap pase la a, m ta kapab di se yon revòlt pou kominote dyaspora a ki plonje totalman dan la nostalji, ki bezwen wè Ayiti ki pa kapab, ki pa ka vini. Ebyen, le fèt ke yon moun tankou Ariel Henry nou pa janm tande, nou pa konn ki sa l ap dirije. Si se m ta kapab di yon jaden, ebyen jounen jodi a la fòk mesye yo montre Ariel Henry yo gen pwa, yo kapab. Eske nou konprann? Paske sa k ap pase la li pa nòmal. Tande byen, Mèt Jacques Lafontant vle rann li nan pakè Pòtoprens pou kapab konstate dega ki anrejistre depi lè nèg yo pran posesyon palè jistis nan dat 10 jen 2022 an. Nan sans sa a, komisè gouvènman an mande akonpanyeman lapolis nasyonal. Chèf pakè kapital la, Li te vle fè yon envantè dega endividi sa yo fè e ki pran posesyon palè jistis la. Men li pa antann fè sa san akonpanyeman lapolis. Nan sans sa a, Jacques Lafontant drese jounen madi a yon korespondans bay direktè departemantal lwès lapolis lan pou kapab mande l yon eskòt polisyè pou akonpanye li nan sans sa a. Vizit sa ap pèmèt non sèlman yo rekipere dosye nan biwo sibstiti komisè yo, men tou dilijante yon ankèt kont otè atak ki fèt kont palè jistis la. A. Dilijante yon ankèt nan kisa? Nou konn moun ki fè sa yo. Nou pral dilijante ankèt. Bon, sa ka rive, gon men politik dèyè sa k fèt la. Paske, isit la nan peyi Dayiti, anpil nèg genyen bandi pa yo. Sa ka rive ou wè atak ki fèt la, l pa fèt pou granmèsi. Men tande byen, eleman enfòmasyon ke mwen menm mwen genyen, sa ki a la baz de atak sila, sè ke nèg yo mande pou komisè a lage de twa bandi pou yo. ok komisè ap vire nèg yo nèg yo fache epi sa w tande a la nèg yo pase a laksyon se sa wi pa gen lòt bagay ke sa non epi pandan nèg yo pase a laksyon nou konnen bandi yo se malfini ebyen depi yo rive yon kote si yo pa jwenn poul Yap pran pay Ebyen se sa ki rive Eske nou konprann Kounye a la nèg yo rive yon kote Nèg yo ap fè yon seri de bagay la Nèg yo se kraze yap kraze palè jistis Ekoute Gen yon kominike ki sòti pa bò kote FJKL ki se Fondasyon Je Klere ki gen nan tèt li Marie Yolène Gilles. Tande! Vandredi 10 jen 2022, bandi ki gen gwo zam nan men yo vyolamman deloje otorite palè jistis yo nan Pòtoprens e pran posesyon espas sila a. Aprè priz posesyon depi kèk semèn batiman Sant Teknik Planifikasyon Ekonomi Aplike, sa vle di nèg yo ap vale tèren, y ap pran enstitisyon yo. Alò fò n raple ke enstitisyon sa a li menm se vwazen imedya palè jistis. Majistra, avoka, anplwaye pakè Pòtoprens, prevni, jistisyab yo ki te sou plas te oblije kouri pou te kapab mete yo alabri. Bandi yo, depi lè sa okipe tout espas palè jistis lan kote biwo dwayen tribinal sivil Pòtoprens lan ye. 28 jij enstriksyon, komisè gouvènman, chèf responsab aplikasyon politik penal gouvènman an, 18 sibstiti komisè gouvèneman, grèf, achiv, tribinal, pakè Pòtoprens, bibliyotèk tribinal ak sèten biwo kou dapèl Pòtoprens, Fò n di ke tout bagay sa yo menase. Bilan pwovizwa atak sa a. Tande byen wi selon FJKL, yon blese pa bal. 7 veyikil, nèg yo ale avèk 7 machin. 2 pou pakè Pòtoprens. 2 pou pnh. Donk enfòmasyon fè kwè ke, enfòmasyon m gen nan men m se 3. ki pou lapolis gen òdinatè, gen biwo gen chèz klimatizè ki enstale nan biwo jij, paketye, tout nan men endividi sa yo. Alò nap raple ke chèz te kòmanse ap vann lendi 13 jwen. Toujou selon FJKL, nou te kapab remake chèz kap vann sou tout channmas la. Lapolis te la, lapolis wè. Lapolis pa fè ankenn entèvansyon. Fondasyon Je Klere Nan nòt sa a, li fè kwè evènman sa yo pwodui nan moman kote majistra pakè yo t ap entèwoje 6 prevni Direksyon Administrasyon Penitansyè ki enplike daprè yon rapò Biwo Afè Finansyè Ekonomik, BAF, nan akta kòripsyon nan pnh. ankèsman chèk, polisye ki abandone pòs yo pandan plizyè ane ak itilizasyon kat debi polisye yo. Prevni ki konsène pa dosye sila a se Jean Victor, direktè prizon sivil Pòtoprens, Penitansye Nasyonal, Herold Jean, se yon polisye, Simone Maxime Irlongeon, kontab an chèf, Direksyon Administrasyon Penitansyè. Venerab Joseph Daniel Romelus, anplwaye sivil dap. Valery Elcea, anplwaye sivil dap. Roger Brutus, anplwaye sivil dap. Alò, tout moun sa yo retounen kote yo te ye a. Brèf, rapò ankèt baf la ki siyen pa komisè prensipal ak responsab baf la, Harold Enol Alphonse, solisite. Nan konklizyon an, apa prevni ki defere an eta yo, emisyon manda damne kont Marie Carmelle Germain ak Gustave Mathurin Augustin pou detounman byen piblik ak asosyasyon malfetè. Alò nan rekòmandasyon nòt sila, Fondasyon Je Klere mande, tande byen wi! Pou otorite yo nan Leta a pran mezi apwopriye pou respekte epitou fè respekte dwa ak lavi, ak sekirite, ak trankilite piblik, lapè piblik, an un mo, pou restorasyon eta de dwa nan peyi a. Lè nèg bandi yo ap tande rapò sila a, yo di krèk ti bèt. Ou konn poukisa yo di krèk ti bèt? Paske Leta a li menm, li pa gen anyen serye l ap regle. Konprann? Gade sa ki pase wi. Lè komisè a mande pou Dede yo voye yon ekip polisye anba a. Dede yo di pa gen bagay konsa frè m. Sinon petèt y ap reflechi. Men pou lenstan poko ka gen bagay konsa paske bon nèg yo se bandi yo ye. Se yo k fè lalwa. Antouka nèg yo ap mache pran enstitisyon tande lè yo fin pran tout enstitisyon m ta renmen wè kot leta pral chita e sa m bezwen mwen kòmsi parèt la pran primatur lan mete ariel deyò pran palè nasyonal mete menm ariel sa deyò epi pran palman an mete 10 senatè yo deyò. Epi la repiblik pral mache. Kounya se moun sa yo mete deyò ki t pral bandi. Ou pa konprann paske nou tap jwe avèk yo, nou kreye mons yo, epi kounya yo vin twòp pou nou, na degaje nou avèk yo. Ann tande Joseph Lambert, prezidan du Sena ki li menm ap bay dizon l sou koze sila. Depi w tande yon lòbèy rive nan sena an, sa ta vle di trèt, entèt Pa gen lòbèy ki rive dirèkteman nan Primati a, e si moun nan Primati yo pa reyaji tou pou pwoteje, ki se chèf egzekitif, ki se chèf CSPN, ki se chèf defans enteryè pou yo pwoteje Palman an, sa ta vle di ke yo lonje dwèt sou li, menm jan petèt mwen santi ke yo lonje dwèt sou lajistis la, paske depi kèk tan, m wè lajistis la ap rele anmwe delokalize nou. Nou tande yo di delokalize nou. E anplis, mwen tande youn nan dosye yo fin fou ap chèche, se dosye Anèl Jozèf avèk dosye 40 B. Kisa 40 B an ye, senatè? Gen plizyè orijinal, tankou dosye vòl ki te fèt nan palman an. Yo te gentan transfere dosye vòl sa bay komisè gouvènman an. E komisè gouvènman an, bon, trè sètènman dosye sa a tou, li dwa pase pami lafoul. Men, se pa yon sèl orijinal ki genyen. Gen plizyè orijino e dcpj genyen sa m te ka rele maniskri. Bagay la rive nan zòrèy mwen menm menm flaman nan tou gounou konnen dezyèm pòt yo pral frape e pòt paw la anba nou nan tray nèt jistis la fèmen papa sa a fèmen an atandan ann ale non senatè. Bon jistis la fèmen dezyèm pòt la m pa konn si se mwen men pa kont m konnen gen primati gen primati avan Bon, lè de primati yo vin sou mwen, sa ta vle di ke se primati Bodo ki pran m avan, vin pran m apre lajistis. Sa vle di ki sa? Kòm mwen menm mwen se politisyen, etan done ke yo fin pran pouvwa jistis la, epi pouvwa jidisyè a yo pran yon branch ladan l, pi gwo branch lan yo pran l. Se pou. Hello? Seman sou jidisyè a, mwen kap konprann trè klèman e ke se yon konplo ekzekitif kon jidisyè avèk lejislatif. Humm. Ou tap, la al klè ou tap wè se moun yo voye. A non, men lap klè pou mwen, paske ou paka kòmanse anba, lap vini pou janbe mitan an. pou vin nan lòt pwent lan. Se pou pran primati a anvan, apre sa pou pran lame Dayiti, apre sa pou vin sou palman an. E se sa k fè lò moun yo di palman e kote ki, e palman vilnerab. Mwen di non, palman pa vilnerab. Paleman an eli k pi byen plase. Depi w tande yon lòbèy rive nan Sena a, sa ta vle di trè byen ke pa gen lòbèy ki rive dirèkteman nan Primati a. E si moun nan Primati yo pa reyaji tou pou pwoteje, ki se chèf egzekitif, ki se chèf CSPN, ki se chèf defans, enteryè, pou yo pwoteje palman an, sa ta vle di ke yo lonje dwèt sou li, menm jan petèt mwen santi ke yo lonje dwèt sou lajistis la, pase ke depi kèk tan m wè lajistis la ap rele anmwe delokalize nou. M tande yo di delokalize nou. E an plis, mwen tande youn nan dosye yo fin pou ap chèche, se dosye Anèl Jozèf avèk dosye 42. Kisa 40 B an ye senatè? Ou pa sonje te gen yon konsil la te mouri nan 40 B a? An wi, kote yo te akize Nenel Cassy a? Wi, avèk yon bagay kouto, lòbèy e ot eksetera. Dcpj, dcpj te fè bak devan dosye sa? Dcpj pat pote tèt l ale? Dcpj kase tèt tou nèt an kou krab mazòrèy? Bon, sa vle di ke dosye sa yo tou ou konnen kèlkeswa jan yo ye, yo gen doub. Yo pa yon, e pa yon sèl orijinal ki gen an. Ok. Gen plizyè orijinal. Tankou dosye vòl ki te fèt nan palman an. Yo te gentan transfere dosye vòl sa bay komisè gouvènman an. E komisè gouvènman an, bon, trè sètènman dosye sa a tou, li dwa pase pami lafoul. A wi. Men, se pa yon sèl orijinal ki genyen. Gen plizyè gen plizyè orijino e dcpj genyen sa m te ka rele maniskri. li di ke senatè lan, li pote presizyon pou l di senatè Lambert te rele l pou l di li pou l pa kraze manifestasyon. Mwen menm m ape pote yon demanti a sa a. 1, m pa t rele senatè Willow. 2, mwen te ekri senatè Willow pou m te pataje ansanm avèk li yon mesaj ke l voye bay de gwoup zanmi ni oubyen patizan ni ki di konsa, m voye mesaj la ba li a 3 zè 26 le 10, li di, Bonjou, sa se Wilo ki voye mesaj la ba yon gwoup zanmi m, e mesaj la deyò, Bonjou, mesyedam, kòman nou ye? Mwen pa lil pou ou non. Bonjou mesye dam koman nou ye fok manifestasyon neg yo vle fè a kraze paske si neg yo ap retire manje nan bouch jèn fanm ak jèn gason fok yo peye pou sa mwen mwen voye mesaj sa ba li ke mwen menm mwen jwenn tou sou rezo sosyo a nan atravè fuit yo mwen voye l ba li epi mwen dil mesaj sa pat dwe fuite senatè Ou twò gwo politisyen. Si manif la kraze wap lèd anpil. Jere sa dans l'opinion. Mwen sa sèlman ke m ekri Senatè Bruno e m pa fè ankenn lòt kòmantè ankò ansanm avèk li e si l vle l ka demanti m. Edonk pou laverite pou listwa ou pa dèyè manif kap fèt ki fèt yè nan Plato Santral la? Ou pat prezan tou? Ou pat prezan tou? Non, m pat prezan nan manif la. Men sa pa t anpeche ke m prezan nan tout manifestasyon pasifik ke pen e ot eksetera oubyen nenpòt ki gwoup k ap fè de manifestasyon pasifik k ap revandike kont ensekirite, kont lavi chè, kont kidnaping e ot eksetera. Sèt an angajman sitwayen. E Senatè Lambert ou tap tande Senatè Wilo Joseph byen ke ou pap reponn entèvansyon l yo, ou pa konsène non plis nou konprann sa, men wap dakò avè m e an fonksyon de sa n sot tande la a s on peyi k merite fèmen definitivman e li klè jodi a nou sòm an plèn mafyokrasi. Bon, de tout fason, mwen m pa genyen pou m fè kòmantè sou deklarasyon ki angaje moun ki fè l la e moun ki fè l la sèlman. Ok? Mwen menm, mwen genyen, mwen se yon nèg ki respektye dè règ, m respektye dè prensip, mwen respektye tou de tout sa ke yon moun kapab genyen kòm opinyon. Sa se lopinyon de Willow, li angaje l. e w ap tande lòt la tou, li gen opinyon pa l e li angaje l. Men fèt e sèten, se ke genyen de opinyon kontradiktwa. E kòm gen de opinyon kontradiktwa, ebyen m pa kapab ni fè youn ou lòt kredi a san pou san. Ou byen dè konkiran politik. Wi, m ka gen dè konkiran, men m pa gen moun ki rival mwen. Men yon konkiran ou vini otomatikman yon rival. E se la lojik. Kounye a la, jounen jodi a, il revyen a chak gwoup, a chak endividi, a chak aktè politik de devlope yo menm estrateji pa yo pou ke yo pwojte tèt yo de la manyè la pli pozitiv ke posib nan nivo depateman kote yo ye a. Sa w ap di an la, li egal pou mwen, nan nivo Sidès, l ap egal pou Sid Dò ou byen pou X, nan nivo Sid, l ap egal pou Kado, pou Nènèl, eksetera, nan nivo Nip. Se la reyalite politik. Men 1 fè tè sèten, m pa brale ni fè kòmantè, ni kontredi, E fè nou fè limyè yo jayi. E ou sot di l di l la, nou menm nou se de prezantatè, nou pa de zanalis politik, sèlman nou t ap pran fè yo, nou t ap tande yo, nou pa gen pou n tire konklizyon, ni pou n fè analiz. Dotranplis an kominikasyon Guerrier PRR, y a le fè, y a le fè pètinan, pou n fè yon analiz dè zide, pou n fè yon analiz pwofond, pou n fè yon analiz dekselant fat fakti, fò nou kapab mezire fè yo e apresye lè fè pètinan. Donk demen nan jounal katriyèm edisyon semèn nan, sè si ke n ap gen Senatè Rony Celestin an fonksyon de pleyad dakizasyon sa yo ki tonbe sou do l, ki grav pou peyi a, ki grav pou sosyete a, dotranplis se yon Senatè de la Repiblik an fonksyon e donk pwobableman moun ki genyen mayèt peyi a nan men yo, si yo jije l enpòtan, yo kapab konn kouman yo prale avèk dosye sa a.